Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nap salye tout moun ki enpe partou e nou trè kontan pou nou avèk ou nou bal fon ti pale banm di nou byen bagay kap pase okap la la li pa piti. Li vrèman pa piti. E m panse ke se pa yon bagay pou nou pran a la lejè. A yon jou de fineray Jovenel Moise, m ta kapab di Kap-Ayisyen vrèman chofe. Nou pral vini avèk anpil imaj pou ou pou wè gen kouri nan vil la, kawotchou sou beton an, dife, epi popilasyon an ki li menm andyable, li prè a tou. Kèlke fwa, des ajan ki fè pati de enstitisyon polisyè la yo oblije bese lè gad pou kapab pale ak moun sa yo. E moun sa yo menm yo kòmanse yon mobilizasyon de pwizyè. A la rive du kòmandan AI de la pnh, Léon Charles. Jounen jodi a, yo sou beton an ankò. Kisa moun sa yo di? Li pa nòmal pou yo asasinen yon prezidan sou pouvwa a. Ankò plis, prezidan sa a prèske fini manda li. E pa bliye ke se le gran nò. Quand on dit le grand nord, ou di Département du Nord, Département du Nord-Est, Département du Nord-Ouest. Se sa k fè n ap pwofite salye tout moun nan Wanament, tout moun ki nan Nòdwès egalman e moun ki nan Kap-Ayisyen. Evenman yo ap rapousib, puiske depi dan la matine, Popilasyon an kanpe jan yo toujou di sa dan bang. Anpil wout bloke, wout ki bay aksè ak Kap Ayisyen. Se jis dan laprè midi ke yo rive debloke wout sa yo. Men jan nap gade la a, si fineray la poko chante, pou genyen tout bagay sa yo nan vil la, echofoure sa yo nan vil la, ebyen le jour des funérailles se kapab yon sitiyasyon. ki bay kè kase wi. Uhmm anpil moun pale moun yo di yo pa konprann sa yap di yo a se nan rèv e puiske Jovenel Moïse pral antere yo oblije kwè e moun sa yo yo menm cette histoire de convoi policier ki ap soti nan port au prince pou rive nan cap haïtien yo pa nan bagay konsa paske yo estime ke moun ki tap bay Jovenel Moïse sekirite Yo konplis. Yo lache prezidan an. Se sa k fè w wè nan imaj nou pral pèmèt ou gade la a, ou pral wè nèg k ap tire wòch sou lapolis, nèg k ap fè deklarasyon ensandyè, nèg ki prè pou mete Okap a fe e a san. An nou swiv. Chef yo konplis tout moun konplis tout moun ap pèdi tèt manman yo. Ki delegasyon ki tap pase la a? Dènye deklarasyon mwen li. Delegasyon ki tap pase la a. Nou pa konn anyen nou menm. Nou pa konn vòlè sa yo. Sè sa nou menm. Nou bezwen jistis. Epi pou yo fè eleksyon nan peyi a. Martelly prezidan pi rèd. Est-ce que demain nous allons vivre l'histoire de Tom and Jerry, le chat et la souris? Panse ke sa ap pi bosal. Sa ap pi bosal paske se yon popilasyon ki an kòlè, ki li menm ap fè pase yon revandikasyon paske yo di ke tout otan pa gen jistis ki blayi nan dosye sila, Jovenel Moïse p ap antere. E fò n di ke Nan mobilizasyon ki te genyen yè la, genyen yon pèsonalite li menm ki tonbe. Ebyen pèsonalite sa ki tonbe, se Agwonòm Fegens Michèl. Misye pèdi lavi l akòz katchouboumbe ki te genyen nan vil Okap jounen 21 jiyè 2021 an. Mèsi lafami, nou menm n ap toujou la pou n kapab enfòme w, pote yon maksimòm. Enfòmasyon pou ou, Men jis avan nou ale, mwen gen yon jèn, se yon slameur, li fè yon slam ki pale de sitiyasyon peyi Dayiti. Mwen mete link li an nan videyo sa a, epi aprè nou kapab al tande l, e m panse ke gen anpil mesaj, yon mesaj afon nan pawòl k ap di yo. Mèsi bokou la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an por nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!